Humm Fèk deplase de koulè wèm Moun pa janm fè frenk avèm pou pa peye tande Fèm peye ii Ou wè si w wè sa premye moun dènye moun wap fè sa Ou tonbe sou resif Ou pa peye l jodi wap peye l demen Fèm peye gentan kòmanse fèm peye Menm jan w avèk prens te asasine kouzin mwen an Ou ka rele prens tou map tann ou la Li pa chè pou mwen Ou wè kisa fè m pa fè w peye l jodi a Se paske mwen gen lamò. Naika bande Naika m di w a palan de tout stipidite sa yo ke w te fè a èske w panse m te mouri ou pa ou ou vrèman etone m santi sa ou etone wi m pa etone pou nenpòt ti ti kòman menm sa yo jwenn nan ki ti kòman menm ey machè ranje bouch ou Ranje bouch ou lè wap pale. Epi tou, ou kidnape m pa vre? Ou menm ansanm avè prens? Ou panse m pa tap janm tonbe sou ou menm Naïka? Ou panse ke pandan wap panse nou te fin bat mwen maltrete m jan ke nou te maltrete m nan? Nou panse m te fin mouri? Ey ou pale la twop tande. Nou panse m te mouri? Femen bouch mwen. Ou wè gazzy mwen chita yon kote map chante chantam m pa konn kote ou soti kounya la ou fin anmèdem la. Ou pa ka jwenn mwen map mache sou wout mwen pou arive asasinem jiskaske ou menm ansanm avè prens nou manke asasinem eh. Se pou landjèz ou wi. Pou ki landjèz? Se pou pa lanpil ou wi. Pou landjèz ou. Paske son la dyaz ou tap banm de prens ou wè m gentan konnen se ouk pran tèt a prens ki fè prens kidnape m prens pa tap janm fon bagay konsa m metize prens m wè prens m konn tout sak anndan prens m konn tout sak anndan kè a prens nèt prens pa tap janm oze fè yon bagay konsa se ou ki fòse y fè Naïka wè ou kòmanse fèm nève la tande. Kijan de moun kòe Naïka hein. Sa pou is te fè w avèk sa m te fè w? Yo pa t ase pou ou? Sa nou te fè m? Non nou te fè m bagay kanmenm. E vre? Ou pa t ap janm kwè e e e kwè se m pa t fè w bagay paske jan nou te maltrete w la. M panse m panse menm leve ou pa t ap leve, menm pale ou pa t ap ka pale. Kounye a la, jounen jodi a, ou sou de pye w, kounye a la. Ou ka vin joure m la di Bondye mèsi tande. Se vre. Se pou se menm pou m di mèsi ansanm avèk kouzin mwen Christy pou m di mèsi. Si Christy pa te la, si m pa te gen pwòp vye kouzin Christy sa, m poko konn kote m t ap ye. Swa m te ka gentan mouri oubyen chyen te ka gentan manje m oubyen m te ka devni yon lòt bagay. M te ka vin kouri menm kote m te kouche m pa te gen konesans m te pèdi konesans la anvan m te reveye anvan m te reveye se anpil tan e anvan m te reveye a chyen te ka gentan fin manje m ou santi w egri pa vre ou santi w egri paske m sou 2 pye m ou pa janm konnen si Christie se te mèt m ou pa janm konnen si Christie se te pwòp kouzin mwen l te ye ou pa janm panse sa ou pa janm panse sa fò w te panse si Christie se kouzin mwen. Wap koupe l kòrèk de tranche tranche wap metel nan doum. Waw waw kòm pa konn sam di a on gran timoun tankoum pa konn sam di a wap pran kòl wap koupe de tranche tranche wap mete sèl la den epi lò pran pou gobe paske m janm wè w kanpe la janm wè bagay la janm wè bagay la paske m sispèk nan jou sa yo lò pa manje eyy sa wap fè la sa wap eseye fè la. An nou òganize yon dyèl nou. An nou òganize. Ou mèt tann se dyèl nou ye vre. Lè tout bèt yo tap mòde m nan, ou deja wap peye yonn pou sa. Sèlman m pral fè w peye. Wap peye yonn pou sa. Wap peye, wè si m pa jwenn prens wap peye tout sa prens te fè yo, wap peye pou prens. Dezyèm nan, wap peye pou lang ou paske ou se yon landyèz, ou se yon lang vipè. Si se pat gras a ou menm, mwen menm ansanm avèk ou se konsa nou pa tap ye. Mwen avèk ou si nou pa tap konsa. Mwen avèk ou se papa avèk pitit nou te ye tande. Se frè e sè nou te ye. Se frè e sè nou te ye. Prince ap gintan tiye m. Se ou k met panse a nan tèt mwen. Prince tap deja tiye m paske se ou k met panse mouri a nan tèt li. Prince pat janm panse pou jan de bagay sa. Tout lòt ap dim oh prince te fè christie tèlmn sesi non m wè christie ki fè prince fò sa yo se paske se soumoun ou twò soumoun se se bèk ou wal foure nan sak pa regad ou e sa fè prince fèm kidnape w e si prince e si m pat kidnape w e si m pat kidnape w ap men prince prince ap tiye w ou pa di bondye mèsi m kidnape w nou bat ou ou pa mouri bondye fè w sou tèt yo nou pat ap ka tiye m jamè. Waww. Waww epi waww. Nou pral janm ka tchouin. Nou eseye, nou eseye men sa pa mache. Di gras Bondye. Ebyen gras Bondye, gras Christi ki fè sa pa mache. Ou wè tou sim pa jwenn prens map fè w peye pou prens. M wè nou lan mouda m la. N ap jwenn avè m vre wi papa. W ap tann mwen pou nou fè yon dènye ti. Ou konprann sa m di a? Ou tande sa m di a? Epitou, nan tout kalòt ak tout souflèt ke nou te ban m yo, m ap kòmanse fè w.